E le pire, n ap genyen pou n wè sa pi devan e n ap genyen kelke pozisyon tou, analiz yo ki pral montre a klè ke ben fòs de lòd yo eske yo pou referandòm ou non. Men jist avan, an pe de promo, ale abone sou chanèl sila. Onè respè pou ou kap gade RL prod. Mwen rele Samuel Celine. Em vin prezantew chanèl mwen an ki rele Radiografi. Sou chanèl sa, djòb nou se analize pou ou youn nan pwen ki fè esansyèl aktyalite a nan peyi Dayiti, tankou referandòm, dirije pa dekrè, ajans nasyonal entelijans, lajan nimerik, eta dijans, konsèy konstitisyonèl, elatriye. Alò, pa ezite ale sou chanèl sa sou YouTube, Radiografi, gade videyo yo pataje yo, like yo, kòmante yo epi san bliye abone ak chanèl Radiographie a. Jès sa yo ap ede nou grandi. Deja, bon vizyonaj! Ok, anpil moun pran lari Pòtoprens, denonse ensekirite, kidnaping, mande Jovenel Moïse pou kapab lage pye l. Men ekoute ojodi pa te genyen twòp briganday atravè manifestasyon sila a. Sof ke, nou te kapab di, moun yo pran lari an, kòm dab, il n'était pas nombreux pa rapò ak dènye gwo manifestasyon yo, men, yo fè tande vwa yo kanmenm nan lari an, e te genyen kèlke lidè dans le camp de l'opposition ki yo menm te prezan nan manifestasyon sila a. Bon, je pense ke se evidan pou kapab swiv. Kòman sa te ye nan lari Pòtoprens jounen jodi a? Eh bien, merci beaucoup la famille. C'est toujours un plaisir pour nous avec vous. Pas oublier à l'abonner à la chaîne Radiographie hein, pour capable gagner une série de détails approfondis sur une série de dossiers quelconques.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 Et puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!